Tvlakayhaiti.com Nou kontan rejwenn nou ankò yon fwa mèdames et mèsyè pou nou pote videyo sa a pou ou. E donk se yon videyo nou pap twò pale anpil paske e... Detay yo klè anndan videyo sa a, nou pral envite w e pran san w pran tan w e pou w tande ki sa k pral di anndan videyo sa a paske e donk se grav pou fason ke ebyen komisè a li menm li pèdi lavi l ebyen peyi a vrèman danjre piti w wè nan lari a hum. Pito se li ou pè olye ou pè nèg ak gwo lestomak la paske pòtoprens pyeje. Pòtoprens pyeje medam e mesye ebyen nap diw nan moman nap pale la se rèl kay makorèl paske nèg yo manje komisè Angelo ebyen ki li menm pèdi lavil se byen malere pou fanmi an kòdoleyans antouka e bagay yo grav bagay yo tris se rèl sou rèl se lanmò sou lanmò atis ap tonbe. E komisè ap tonbe epi de nèg ki yo menm kraze peyi a, nèg sa yo toujou vivan. Enh antouka gen detay nap tounen. Gen yon faz ki sou Taba, gen yon faz ki sou Petyonvil. An nou gade kiyès ki sou ekran la a pou moun ki konnen. Pou sa k pa konnen m pral di n kiyès, moun ki sou radyo k ap tande, m ap di n kiyès. Yo di m radyo Tele Simon pa la a jodi an. Pa gen pwoblèm. Ekoute Pran ti tan pou gade mesye sa ki sou ekran an moun ki poko monte. Misye pa yon bandi. Men si l sa m pa konnen men m pa t gen enfòmasyon sou li. E Mesye n ap gade sou ekran an. Misye son polisyè e se pa yon senp ajan de polis. M pral eksplike n kòman Ayiti difisil. Hum! Bagay yo anpil wi nan peyi a. Misye son polisye e se pat yon senp ajan de polis. Misye son CP. Misye se m kwè se komisè prensipal m kwè on CP. Misye rele Evangelo Back se konsa yo te banm non li. M pa konn sil gen lòt non men lè m tap chèche enfòmasyon maten an de trè to ou konnen sa tè a nou ye nou toujou ap chèche sa tè a n ye. Donk enfòmasyon m te jwenn misye rele Evendjlo Back. Misye se yon komisè de polis ki te Gran Gwav dan zon premye tan m aprann. M kwè misye te Gran Gwav, Ti Gwav yon bagay konsa. Aprè sa yo vin voye misye nan Kwadèboukè. La sosyete. Kite m di n yon pawòl. Èske n panse jodi an nou kapab kontinye ap tete lang ak bandi nan sosyete a? M toujou pa konprann, e sa t fè m di n talè m pral retounen avèk yon entèvansyon ansyen chèf polis la te fè. e m pral retounen tou a yon entèvansyon yon ansyen polisye te fè Lucien Joseph, Lesly Joseph, se Jean Lucien Joseph misye rele. M ap retounen sou li talè. Se vre misye te fè entèvansyon sa a sou epòk Jovenel Moïse te la, donk ou gen dwa wè l site non Jovenel. Men, apa de sa, tout sa misye di yo, yo ankò valab jiska jodi a n ap pale la a. Paske l te fè entèvansyon sa a apre sa k te rive nan Vilaj de Dye. M pral retounen avè l. Paske w konnen, achiv yo enpòtan e gen bagay ki kapab ede nou kòmsi polisye yo sitou pran konsyans epi pou yo motive tèt yo davantaj. Paske bandi yo pa fè n kado. Poukisa nou menm n ap fè bandi yo kado? Bandi yo pa saj ak polisye. Poukisa polisye nan tete lang ak bandi? Rete branche gen anpil enfòmasyon m pral ban paske mwen depoze valiz mwen anndan Vilaj de Dye tou. Epi m pral nou pral konprann kòman Ayiti s on Ayiti ki konplikè. Ce commissaire de police n ap gade sou ekran la a, komisè Back, misye chaje polisye ki nan sekirite l. Ou pral konprann ke se pa tout lè gwo zam ede. Misye lakay li. Misye genlè abite nan zòn prèske zòn tapaj yo lòt bò a. Sou tòsèl. Misye lakay li. Men depi kelke tan gen antèn sou misye l pa konnen. E sa map di la. Li valab pou yon pakèt polisye k ap travay ki gen antèn sou yo pandan n ap pale la a. Gen yon enspektè de polis nan Kwadèboukè. Misye gen antèn sou li sa fè kèlke tan. E premye antèn misye te gen sou li, malerezman, se te de polisye ki te otou de misye te gen te mete antèn sou misye. avèk de prezime asasen avèk bandi nan baz 400 mawozo polisye wi son bagay ki tris map di a men son verite e yo konn sa e menm DG polis la te konn sa map pale la a gen nèg ki transfere nan menm kad dosye sa e TT kap pale n pa janm pale sa n pa konnen tande byen gen enspektè gen komisè polis ki oblije. pou tabli katye jeneral yo nan komisarya kote yo ye a oubyen nan baz kote yo ye a, yo pa ka al lakay yo. Nèg yo viv tankou endyen. Polisye wi oblije nan kache paske bandi gen antèn sou li. Gen yon polisye swat ki bay anpil nan nèg yo pwoblèm anpil anpil sou Tòsèl. Vitelòm envesti gwo lajan pou yo pran tèt misye pou li. E misye se menm ekip Harold ke nèg yo te asasine deja bò Eddy One avanyè la. E pa kès kote m ap bay non, polisye yo konn sa m ap pale la. E misye oblije fè pridans. Misye tèlman son nèg li tèlman ap veye Gon ti kouzen misye ki deplase kal pran yon bagay nan yon kay Nèg yo tèlman ap veye misye Nèg yo krible ti kouzen anba bal Se bon pye ti kouzen an ki gentan bagay misye gentan pye misye kase tout bagay Misye vole anba kout bal Ou wè nan ki kondisyon polisye ap viv Tande wi. Eske w wè nan ki kondisyon on polisye ap travay? M jis pa ka konprann. Lè gon polisye ki nan gang, kòman l santi l? Lè gon polisye ki jisteman ap pwoteje bandi, kòman l santi l? Lè gon polisye k nan baz lapolis, k ap itilize materyèl lapolis epi k ap pwoteje bandi, kòman l santi l? Gen de polisye nan Cimo k ap plenyen. Telman gen bandi gen gang anndan kò sa ki nan simo a. Gen polisye nan udmo kap plenyen. Nan tout inite yo gen pwoblèm ladan yo. Koman yon polisye santi l loske li wè se vitelòm kap pase l lòd, se izo, ti lapli, se krisla kap pase l lòd. Majorite polisye kafou nan gang. TT kap pale. Pranl janl vle son verite. Ou koman imajine yo arete plop plop pa vin sou sa yon neg yo arete zam lapolis ki nan men misye wi polisye t bali zam mennen misye omega kiyes kal pran zam nan kal rekiperel polisye ki te pretel zam nan ou wè polisye ka bon moun sa vle di kisa la sosyete koman imajine ke pou genyen yon fòs legal ki la pou pwoteje vi ak byen e ki deside de konivans avèk dè chèf de gang. Alòske bandi yo pap pwoteje n ditou. Se komisè de polis, komisè Back, misye rele Evengilo Back, se konsa yo di misye rele. 2 treto neg ak zam asasine misye tande la sosyete lè mal mennen envestigasyon m konnen ki sak pase egzateman misye te gen antèn sou li sa fè kek jou. Depi yè gon seri de nèg, nèg sa yo kòmande nan zòn rivyè la pa lwen vòb yo. Se gang, gang ki frape misye a se gang Makaya a menm ki frape misye. Daprè premye eleman enfòmasyon nou jwenn. Se kote towo tapè ap dirije. Humm. Son peyi difisil. Eben neg yo met antèn sou komisè la se misye ki te ranplase Roger Lamartinière ki aktyèlman an fòmasyon a letranje se misye ki te ranplase l nan kwadèboukè. Evangelo back komisè de polis kisak rive yo ap siveye misye menl pa fasil pou yo rive sou li paske misye pa pou kont li li gen lòt polisye avèl se nòmal kòm komisè de polis etc li gen lòt ajan k avè li ki bal sekirite pandan misye lakay li ta sanble depi yè nèg yo ap siveye rantre sòti misye. Gon gwo chèf ki voye 2 nèg al pran videyo kay misye kote lap viv la. Son peyi difisil hein. Son peyi difisil wi. Yo voye gwo chèf lan, yo voye 2 sòlda pou al pran foto, videyo kay komisè polis lan. Epi genyen yon pwòch komisè a ki te nan kay la, epi pandan l sòti, li te sipoze, premye eleman enfòmasyon an fè kwè ke l te dwe al travay, epi li remake gen de endividi k ap filme kay komisè a, kay kote yo rete a. E pi, de manyè entelijant, li tèks komisè a pou l di l ke, Atansyon, paske m wè gen de nèg deyò k ap fè videyo, k ap pran foto kay la. E sa k fè odepa m te di ke misye mouri pa enpwidans. par negligence. Ou wè nan lavi, pa janm fè enpridans. Se vre, sa rive wi de manyè enpwovize. Men otan de fwa ou ka evite l, evite l. E misye peye neglijans li maten an. Pou ki sa? Le fè ke misye se lakay li men misye konnen zòn nan se yon zòn sansib. Men sa k pi grav la. Gen lòt polisye ki nan ka la k ap bay misye ki nan sekirite misye. E sa k fè menm si enspeksyon jeneral pral tande nèg yo. Men daprè premye eleman enfòmasyon ke mwen genyen, nèg yo inosan nan sa k pase la. Oubyen yo ta inosan nan yon sans. Bon kapab gen ankèt ki mennen paske pa bliye ke tèren an glise. Yon nèg gen dwa nan do epi li pa moun paw vre. Men daprè enfòmasyon ke mwen gen ke map pataje la a, polisye ki te ak misye yo pa konnen sak pase a. Poukisa? Nèg yo anndan an se vre epi lè misye wè tèks lan misye pran zam ni ki se yon manch long yon M4. Misye soti deyò a pou kont li pou l al poze kesyon ak nèg yo. Pou mande mesye sa k pase. Eske n pa konnen se yon chèf ki abite nan kay la la a? La a yon ti kras melanje. Epi ta sanble pandan misye ap pale a nèg yo deyò a, misye gentan pase nèg la yon wozèt. pou mande misye kisa wap fè la, kòman w fè vin pran foto kay mwen etc. Epi li pa fè anyen. Misye genlè panse nèg yo te senp, paske nan lespri misye se 2 ti bagay, e dayè misye pa montre m ke l gen teni gad, paske mwen menm ki pa polisye nan yon ka konsa, premye reyaksyon m se fè nèg yo kouche. Se sa m tap fè wi. Paske misye gon M 4 nan menl, premye reyaksyon m se metrize nèg yo. E answit nan yon zòn difisil konsa m pap sòti pou kont mwen. M konn kòman zòn nan ye. M gen nèg avèm anndan, di nèg yo mete yo nan sou men yo, men 2 nèg devan, ann gade sak pase. Le fè ke misye gon manch long nan menl, epi l sòti pou kont li. Alòske l sòti, l pa sòti pou l fè anyen. Misye pa metrize nèg yo. Misye gentan pase nèg la kèlke wozèt, ta sanble misye ap vire do l pou l ale, li panse ke tout bagay kòrèk, li di nèg yo mesye efase n la epi lapè. Pandan misye ap vire nèg yo vide bal sou li, e nèg yo pran zam nan k te nan men l lan yo ale trankilman. Èske n tande sa m di la a? Se yon peyi difisil Ayiti. Ou wè w se w konn tout bagay. bagay sesi e pa sa. Paske si w al lekòl, ou pa ka al lekòl epi w parèt kòm moun ki pi egare, ki pi sòt kannannan. Epi tou, m renmen w anpil ti jèn Ayiti. Ha, podyab, bagay terib. Mesye, jodi a la teknoloji avanse. One click, ou ka gen yon ide. ide yo gen dwa pa ekspè, men w ka gen yon ide sou yon domèn oubyen sou yon bagay kèlkonk, si w bezwen sa. Jodi a la, Google e pa Google, YouTube, pi gwo inivèsite mond la, YouTube li ye wi. Kèlkeswa sa w bezwen fè a, w annik al sou YouTube ou tape l l ap ba ou l wi. Ou pa t konn pati sa? Ou pa menm gen mwayen entènèt. Entènèt tonbe leve. Menm yon mesaj pou voye avèk difikilte. Pafwa w ap kritike lè ou pa menm konprann yon bagay. Jodi a la pi gwo inivèsite mond la YouTube li ye wi. Kèlkeswa, bon m sezi yon fanm di w li pa konn fè manje. YouTube la wi li aprann ou fè sa. Gen medam yo la ki fè sa wi. Ale nan resèt plis. Yo ap aprann ou pa vre Sherley? Yo ap aprann ou sa. Ou jis klike sa w bezwen an epi l ap ba ou l. Sa vle di ke mwen m pa polisye men m jis mal konprann. Pou nèg komisè de polis sa di k ap mennen yon twoup wi, ki responsab yon komin, komisè de polis pou misye bon m kou kreten sa. Pou rive devan lakay ou ou konn ki zòn sa ye pou jwenn 2 nèg kanpe ak telefòn 2 ap bagay ap filme alòske pou kareman ou pa friz nèg yo ou pa metrize ou konn kiyès yo ye misye pa polisye non bon misye la misye mouri pou kreten men m pa konprann misye fòm ta mennen ankèt menm si misye mouri la dezole pou fanmil men fòm ta kontinye mennen ankèt sou misye paske gon reyalite ke n bezwen konprann. Kòman pou w konnen yon zòn difisil tankou zòn tapaj nan do Belmat? Kòman w konnen yon zòn difisil sou Pènye, sou Tòsèl etsetera, anba Galèt, zòn rivyè nan do Vòb etsetera? Ou konnen zòn sa yo difisil. Pou w gen 2 nèg ap filme lakay ou, ou gen yon. Yon manch long nan men w pou pa metrize nèg yo, ou pa ka bon moun non. Misye pa bon polisye. Sinon misye pa gen okenn fòmasyon kòm polisye. Nèg sa yo, ou te sipoze metrize nèg sa yo, kounye a w ta tou jwenn zam sou nèg sa yo epi tou ba yo sa yo merite.